Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou pral fè yon ti pale la konsènan dosye Mickaël Durandis la se sa nou konnen la genyen yon bradfè a distans ki opoze Mickaël Durandis epi Teriel Telus madam nan monte Li fè yon videyo ki dire anviwon 11 minit. Mwen te lache videyo a. Men, m te vle wè kòmantè yo avan mwen menm m vin bay oubyen fikse yon ti pwendvi sou dosye sila. Dabò n ap kòmanse avèk kèlke mesaj ke madam nan li menm li pibliye jan li te pwomèt sa. Ban m kòmanse pa mesaj sa ki di, Bonjou TT, kòman w ye? Alò, premye bagay nou kapab di tèt nou. Mesaj yo vrè. Te genyen konvèsasyon vre. E premye fwa mwen reve w nan dòmi konsa wi. Epi lafi a di, Serye wi, anfòm e ou? M fin reve w epi m reveye ak yon tèt fè mal. Fi a di, Sa k fè sa? Lol, Mika, ou konnen Mikaèl, li ba l ti sirnon Mika, Mika èske ou konnen m wè nou nan yon kote nou chita. Pandan n ap pale, m fè yon ti manyen w, epi nan mitan lari a, m fè ti be pou ou. M reveye nan rèv la, m. Apre sa, ou pouse m, ou di m ann ale lakay pito. Brèf, epi TT a di, Jezi! Mickaël di w ap fè m ri! Ou t al dòmi avè m nan tè tou? Epi TT a di, M sezi vre wi, m. Anverite, m fè lòv ak yon zonbi yèswa paske. Pou janm pran tanm poum sousew nan lari a waw humm epim telman like klito ou m ale tande bon sa se kek mesaj madam nan deside mete deyo men kounya la Fòk ou poze tèt ou kesyon pou di, Ki sa k lakòz sa? Èske Theriel Thelus fè yon atak dirèk sou fi a? M pa kwè sa. Men, li ta kapab fè yon atak endirèk paske li atake de moun ki byen ak fi a. Si Theriel bay verite, nan atak li fè yo, nan denonsyasyon ke li fè yo, m pa kwè li oblije jwenn kritik pou sa. Tande byen sa m pral di nou an. Se pa paske ou byen ak yon moun e ke moun sa a li gen dotre pwòch ki nan move zafè, epi ou menm pou ta gon enfòmasyon sou lòt moun sa yo, ou pa ka lage l akòz de zanmitay la. La TT gen rezon. Ok. Si sa l di yo reyèl. Si denonsyasyon li fè yo, yo kenbe. Kounya, m ta anvi di tèt mwen, poukisa dam nan li menm, li pa t pibliye janr de konvèsasyon sa yo, jistavan ke TT vin fè denonsyasyon sa yo. Si aprè TT vin fè denonsyasyon yo, madam nan deside pibliye, vin gon pwoblèm. Men, fò n chache konnen toujou. Konprann byen wi nan liy mwen ye avèk nou an. Petèt ke se t ap yon avantaj pou li pou l fè vant ozanchè la, pou l kontinye trennen TT sou tèren l lan jiskaske. Tout zanmi l yo jwenn benediksyon nan men TT. Ha! Konprann wi! Sa konn rive w ap koze avèk yon fi, fi a wè w se ras granmoun, ou vin lakay fi a la w pa kin yon Range Rover, menm lè fi a ap renmen avè w, li kapab fè ti tèt rèd paske li wè gen afè. Eske nou wè kote m ye avè nou an? M pa vle ni kritike TT ni kritike fi a. Men, kounya la, aprè konvèsasyon sila yo, kounya la TT li menm, li met yon ti bagay deyò. Men, sa pa konsène, m ta kapab di, dyalòg ki te gen antre yo de a. TT vle, m ta kapab di, rekadre Mickaël Durandisse, epi pou l di l, ekoute, moi je suis un mec Menm lè gen bagay ki te pase antre nou, m pap janm mete yo deyò. TT ekri anpil e li di m pa janm pèdi konvèsasyon m fasil menm si m chanje bwat telefòn. M poko retrase mesaj sa ki pibliye yo malgre m pa wè anyen grav. Se yon rèv. Toutfwa, sou sa m genyen sou telefòn yo, alò, yo pi konvenkan, se sa, pase sa ki pibliye yo. Malerezman, paske zanmitay nou rive pi lwen pase sa n te ka wè. Men, li toujou nan respè youn pou lòt. Nou konn pale anpil koze, bay blag nou, etsetera. Toutfwa, sa ta pral gate apre m te pibliye videyo kay sa a. ki se kay ansyen senatè a. Malgre sa, pou respè zanmitay nou, lè m remake li fache anpil akòz sa mwen efase videyo a. Kidonk, Ayisyen an se benyen yon bò, kite yon bò. La m pa fin dakò avè w TT, paske lefètke fi a fache, ou efase videyo a. Eske se yon erè ke ou te fè? Eske se yon manti ou te bay? Si ou te bay verite a, fèk gade fi a. Ou pa konprann non. La a. Se yon signe de souplesse. Sa ta prouve ke la se swa ou frape, ou gon bon lyen avèk li, obyen ou anvi kite l fou on fè nan nen ou pou l trennen ou sou tèren pa l la paske ou poko kraze. N ap avanse toujou. Se kèk tan la li jis leve li ekri yon koze sou mwen ak Morvan. M pa janm reponn li. Sof M te fè yon kòmantè anba piblikasyon an paske li te ka di m an prive sa l ekri sou Facebook la. Kòm toujou, m anvi santi se yon moun k ap chache atansyon. M poze m plat. Randevou lendi epi n ap konprann kisa ki Ayisyen an. Mèsi tout moun. Te te ekri anpil lòt bagay toujou men ki pa gen rapò ak konvèsasyon ti bagay santiman. men li just li menm rete nan reyalite a. Kisa nou ta kapab di? Sa ap valab pou tou 2 moun yo. Lè w zanmi ak yon moun, gen bagay ou pa kouri di. Tande byen, fi a te di ke l ap soufri lontan pou TT patati patata paske TT fè sa n ta kapab rele yon sòt de arsèlman vèbal sou li. Konprann wi. Men, sèl sa mwen m kapab di tèt mwen, dan tout sèt istwa, sa vle di TT renmen fi a. TT paka dil pat renmen fi a. Kounya eske TT kraze? Sa se la grande question. Se TT k pral konnen sil fè sa ou pa. E menm sil ta fè sa, li pa tap ka oblije di sa. Paske nan kesyon santiman, menm lè fi a kanpe nan lari lap joure avèw lap di w se mawozo, si w frape son tès lap fè sou ou poul konnen si w son dyòlè. Lè sa ou oblije kenbe tout bagay sekrè. Men sèl sa m ta kapab di an konklizyon, kelkeswa. moun ou renmen avèk li, ou gen yon relasyon avèk li, si relasyon an pa ka ale nan enterè w, dezole. E gen de moun tou ki vin sou wout ou, gade CV l byen, lè w fin gade CV l, w ap wè moun sa a ou pap janm kapab antreteni yon relasyon santimantal avèk li tou. Paske gen de bagay nap fè dan lavi, gen moun ki kapab vin sou wout nou wi, men imedyatman l vin sou wout nou, nap fè l pran fòm nou. Tankou demwazèl yo te voye sou wout mwen an, epi m fè l tounen yon arab pito. Ou pa konprann non. Lè sa yo te voye l sou wout mwen pou yo te kapab gen kontwòl mwen. Men li menm, m kenbe l a distans, epi l tou non Arab. Lè on nèg ou ap pale on seri de koze dan la repiblik, gen moun ou ka di bonjou, men gen moun ou ka pase se men ou voye ba yo. Kèlkeswa fanm nan te bèl tankou lalin ak solèy, gen bagay fòk nou respekte. Sèl sa m kapab di o final dan sèt afè, m te di non sa deja. Li pat bezwen rive jiske la. Epi TT, map di w sa, ou ka ap koze avèk yon fi, gen bagay ou pa diskite nan telefòn. Paske nan nivo w rive la, tout mesaj ou sere tou. Jan w wè w ou kenbe anpil mesaj pou li yo, ebyen mesaj pa w yo sere tou. E sa valab pou kèlkeswa lòt fi ou annafè avèk li. Tande bro! Bon, ann pase nan lòt dosye. Genyen medam yo la ki vle pozitive. Yo kontinye ap pozitive, genyen Majorie Michelle, Reine Majorie Michelle nan sdp se sa. Li menm ansanm avèk Rose Mila Petit Frère, yo di yo pap fè bak nan batay y ap mennen e 2 Reine sa yo fè deklarasyon sa nan okazyon jounen mondyal mouvman fanm. egalite fanm ak gason pou mesye yo konnen fanm yo egziste fanm yo gen plas yo e se ansanm nou kapab fè bagay. Bonswa tout moun, map pote vwam maten an avèk vwa fanm e. An Fenafem ki se federasyon fanm majistra peyi dayiti pou m salye an medam fanm angaje yo pou m salye an resipyandè ki la maten yo an ki se brigad blan ki la maten an siy de solidarite m pase pou m salye nou pou m di nou medam bon bagay bon travay kenbe la pa lage e maten an mèsi majo paske ou pèmèt ke m prezan nan aktivite sa a aktivite 3 avril sa a ki se jounen nasyonal mouvman fanm peyi dayiti. 3 avril 86, apre ke nou te fin dechouke sa yo rele makout nan peyi Dayiti, diktatè a, an, lè sa a, medam yo pran lari pou yo reklame dwa yo. Mwen m te sèlman gen onzan, m pa konn si Majo te ko vin Pòtoprens, men mwen m te gen onzan. Majo pa t ko vin Pòtoprens, men m te gen onzan, sa vle di m t ap pise toujou nan kabann. Donk, jodi a, mwen m panse ke mwen m avèk Marjorie ki la a, se fwi travay yon bann fanm ki batay deja ki pèmèt ke nou la jodi a. Mwen rive majistra, jodi a mwen se patwòn medya menm jan avèk Marjorie Michel tou, men Majo map di w, e se pa sèlman radyo Amitye FM non ki pral travay pou medam yo nan emisyon yo. M sonje m te tou piti, lè m di tou piti an, pa tou piti piti non, 19 an, avèk Claudette Werlé, Marie Laurent Josten Lasèg, mwen te gen yon emisyon ki te rele emisyon Fanm nan pouvwa. Emisyon sa tèlman enkane nan tèt mwen, mwen di kanmenm foti ke m jwenn on radyo pou ke m kapab fè emisyon sa. Pandan m majistra, mwen eseye plizyè fwa. Sa pa mache. Mwen di finalman, le jou ou m gen on radyo, fò m ba on espas ladan l pou fanm kapab jwenn e kote pou yo pale, di sa k ap travèse yo epi fè pwomosyon pou lit fanm nan. Donk jounen jodi an, se pa sèlman Amitye FM ki pral travay pou medam yo, Radyo Tele Monopòl tou pral met on espas disponib nan pwogramasyon an pou medam yo kapab jwenn kote pou yo travay epi fè emisyon, diskite e pale de lavi fanm nan peyi Dayiti. Pa vre medam, nou pa dakò sa? Donk maten an m kontan, maten an siy de solidarite m pase la e m di Majo mèsi anpil anpil anpil di fèt ke l te envite m pou m pase vin patisipe nan aktivite sa. Mwen espere ke moman sa se pap yon moman pèdi ke l ye. Se yon moman k ap rete de jenerasyon an jenerasyon. N ap sonje chak 3 avril rive, se pa sèlman n ap vin chita la, men n ap pwodui lòt bagay tou pou nou remèt popilasyon an, pou nou remèt jenerasyon k ap vini an. Paske jenerasyon 86 lan, li menm li fè afè pa l deja. Yo batay pou nou, yo retire nou anba diktatè, e nou menm jounen jodi an, n ap batay pou nou kite yon lòt jenerasyon, pou nou mete tèt nou ansanm, pou nou goumen pou nou retire peyi a nan sa l ye la. Mèsi anpil Marjorie Michel e mèsi tout moun ki te deplase ki vin la m kontan pou m te ansanm avèk ou. Pou n pale. Mwen menm ak majistra a nou gon pa nou gon lòt vi wi nou gon vi politik. Si n ta gen pou n pale la a nou pa tap nou tap rive nenpòt yon mwa kanpe la a paske lavi fanm k ap fè politik nan peyi Dayiti pa fasil. Menm jan e tou di moun yo bagay la nap kite rès yo sa se tripotay non m vle medam yo konnen jèn medam yo konnen wi fòk nou entegre espas politik peyi dayiti men a tout fanm a tout jèn ki vle entegre espas politik ki toujou ap di m sa m vle di nou jodi an sa pa fasil m pre egzanp yè banm pran ti egzanp yè avan yè premye avril. Mwen chita lakay mwen, se gade m gade m gon bagay k ap sikile, gen moun Ozetazini, Brezil k ap voye yon bagay ban mwen, ki sa sa ye Majori? M ta mande sa l ye. Yon moun ki chita nan yon ti kwen, ki pran telefòn li, li mete, li pran foto Sekretè Deta Alfabetizasyon an, li ekri sou li, Men yo arete madanm sa a avèk de sak lajan l ta pral pote bay sè l ki se Majori Michèl. Tout moun tout kote bagay lan gentan fè le tour du monde, tout moun tout kote ap voyel sa bagay sa ye. Sa vle di kisa? Lè wap fè politik lè w se fanm, si tèt ou pa sou zepòl ou, wa kite sa, wa kouri kitel. Mwen menm defwa yap pale de mwen, m tande yap pale de mwen nan radyo, nan rezo sosyo, yap pale de Marjorie Michel, je me demande de quelle Marjorie Michel parle-t-on? Paske sa yap di yo ou pa konnen yo, ou pa konnen yo ni an blan, ni an nwa, yo deside pou politik yo sal ou, yo pinn ou yon fason pou gen, pou voye bay popilasyon an yon imaj de ou ke w pa genyen, poukisa, pou enterè politik. Pou yo fè n kite? Defwa m konn fache m konn di map kite politik wi men m gen anpil zanmi anpil fanmi ki di m pa kite depi w fè tout sa wap fè dwat pa okipe moun kap pale se pou sa medam mwen ankouraje nou fanm ki anvi fè politik paske si pa gen fanm ki antre nan politik Espas yo ke nou bezwen konble, espas politik ke nou bezwen gen fanm nan pap ka genyen si tout fanm pè. Si tout fanm pè pou yo pa joure w, si tout fanm pè pou yo pa di w vòlè, si tout fanm pè pou yo pa di w asasen. Sèl bagay, toujou fè sa n ap fè dwat. Toujou anpè ak konsyans nou. Toujou fè sa n ap fè dwat, toujou anpè ak konsyans nou, Epi ba li gaz. Si fanm pa fè politik, nou pap ka chanje peyi sa. E fanm yo deside fè politik, entimidasyon pap fè n fè bak. Mèsi bokou. la avèk nou jodi a e mwen kontan pran moman spesyal sa a pou kouwone Madam Sophonie, yon fanm ekstwòdinè ki fè anpil bagay, ki gen bon kè. Gen anpil fanm an Ayiti. ki gen Mwen Amsofoni reprezante egzanp de tout fanm an Ayiti k ap travay dan lonb ke yo pa rekonèt e ke jodi a avèk anpil kouraj, avèk anpil fòs ke fanm angaje yo Ayiti ap rekonèt Madam Sofoni. Donk mwen swete ke. Nou tout nou pran egzanp sou madam Sophonie e mwen swete nou anpil nou menm ki brigadyè anpil kouraj anpil fòs nan travay sa kap tann nou an. Mèsi anpil. Mwen sonje sa gen 3 mwa de sla lè nou rele madam Sophonie pou nou anonse l ke Fanm Angaje pou Ayiti chwazi l pou nomine kòm Fanm Angaje 2023. Laprès, fanatik mwen, si m ka la jodi a se nou ki vann travay la, se nou ki pa t janm lage. Epi tout fanm. Ki soti nan yon katye defavorize menm jan avè m. M grandi Ba Bèlè, Dèlma 18, 24, Solino. E si ou panse ou soti nan yon katye defavorize, sa ka fè ou pa briye, mwen di ou se manti, se yon gwo opòtinite pou ou. Pou deplwaye zèl ou. Tout ti sa ou wè wap fè ki poko rekonpanse pa kanpe ni pa travay pou prim. Travay siw santi kondisyon wap viv la pa bon, ou ta vle chanjel e ou ta vle chanje pou lòt moun. Jodia yo ban mwen yon pri paske m t ap ede moun andikape. Mwen pa yon andikape, men nou konnen ki kantite kondisyon ki reyini an Ayiti pou nou tout ta gen yon andikap. Kisa m vin wè, se pa andikap ou genyen ki pwoblèm, se kisa peyi a fè pou ou menm ou jwenn ti moso enklizyon oubyen Adaptasyon. M ap di PM nan mèsi. M sonje lè m te kole nan kò l pou l fè yon bagay pou ekip anvite a, li te resevwa nou. M potko jwenn chans di w mèsi men viktwa ekip la nan koup dimond lan se te fyète tout peyi a e yo te felisite nou. M panse se te deja gran remèsiman. M te di minis fanm nan dènyèman. Nou gen premyè ekip feminin anpute mondyal. Se Ayiti ki bay leton. Kounye a gen plis ke 50 peyi k ap pratike l, men se nou ki te kòmanse an 2018. Nou ede Jamayik, nou ede Sendomeng, nou ede plizyè peyi ann Afrik. Lewop pran l kounye a. Byento yo pral fè premyè konpetisyon pou fanm. M vrèman swete ke gouvènman. Pa lage nou, konn apiye nou deja, kontinye apiye nou. PM, M kontan w la, m ap pwofite mikwo a pou m di w, valorize spò pou nou an Ayiti. Spò ka ede. Se pratikman sèl sa nou rete. Ti medam yo planifye pou koup dimond. Senyò, sa ki pa anpute yo, pa bliye yo PM. Akonpanye yo paske se drapo a yo pral leve. Minis, ou gon gwo okazyon, se ekip feminin ki kalifye. Yon lòt fwa pou nou montre sa fanm ka fè. Mesye yo sot nan koup di mond depi 74. Se fanm yo kap tounen nan koup di mond la. Donk se moman pa w. Medam, nan non nou tout, mwen resevwa pri a. Ane pase, mwen te premyè fanm jounalis akredite pa la fifa. Ke Bondye kontinye ede m, beni m, pou m fè wout pou tout fanm ki soti nan zòn defavorize. Antouka mèsi la fami kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di a ke vou apresye le travay pi apre kès kon di a la pwochèn.